Bay ti nèg kole la. Pa bwodè monchè, m pa timoun piti w, malgre w konnen mwen menm m pa kwè nan jan de bagay sa yo, men sonje e e papa m ki sa l ye menn. Yo bwodè menn, yo fouye tèt w nan yon bagay la menn wap mal sòti menn. O mwen konnen manzè banm piyay, se pa piyay li ye? An an, dyab konn nan afè piyay avèk moun, jan w wè li menm li reyaji sou yon lòt, se konsa l pral reyaji sou ou wi, alò m pa konnen bwodè kòman w pral pran sa menn. Yo menm timoun yo inosan yo ye menm. Mwen e pou yo m fè m vin pa fè pou yo. Manzè mande m pote poul la m tèlman byen kontan pou poulèt poul la mande m nan. M pa menm pran tan pou m pote poulèt poul la ba li non menm. Pitit mwen. Yo fè tèt mwen prèt pou eklate menn yo. Dijere koz ou menn. Dijere koz ou menn. Oh. Si m byen konprann anyen pa gratis. Lè l mande m pou lèt pou l la, m santi m delivre. Epoutan se youn nan timoun yo. Antouka, mèsi kanmenm Bondye. Pase tan se mwen pite se yo. Paske mwen menm m ka fè timoun m toujou. Tout san m sou mwen. Tout fòs mwen sou mwen. M pa ta ka pèdi lavi m konsa la menm. Tout sa se. Kenya, Nadia, ti dezòd ki koz yo. Son bann moun san konsyans. Petèt si yon moun ap tande m la, yap wè se mwen ki san konsyans. Men vrèman moun ki san konsyans, vrèman moun ki enplik ko w nan aksyon ki mal la, se moun ki di mèt koulèv la, se li ki touye koulèv la. Si ti dezòd pat make midi, si Kenya ankò pat pat antre nan relasyon. Tion bèbè ye wi tion bèbè ye wi bondye pran bay sak rive a la senyè kraze m santi andan kay la la tion bèbè te ka tiyem tou tion bèbè te ka tiyem sou wè jounen jodi a ka pran fwi li ka pran tidam nan tiye konsa e paske bondye wèm pako merite mouri ou konprann li kache volan an li fèl al tiye tidam nan han menm konnen madan gwo motè madan gwo motè sam konnen an. Mwen menm ki rele kay koule tou chou a wi tonnè kraze'm mwen menm mwen ki mwen menm pèl m bay men di w ti anbè sak rive aya. Daprè tout sak fin pase se nòmal pou nou chita pou reflechi pou nou panse pou peyi nou pou nou reve yon lòt ayiti. Lè n gade sa k ap pase nou santi vin menase lè se pa dlo k vin inonde n se tè a k tranble pou kraze n. Fason mwen menm mwen aji ansanm avèk li, li, li, se kòmsi, m pa di l anyen ki dwòl non, ou konprann, men akèy la pa menm. Epi ti Dezòd, si w ta wè figi Donaybi, ti, ou wè, Donaybi se pi gwo trèt ki te ka egziste wi. Si w wè jan Donaybi mete l inosan la, vin ap ofri m lam, ap ofri m mango, a, w a sezi. Ebyen, ou konn sa k pase? Ou wè Donaybi la, mwen avè misye nou gen randevou. Misye gen pou vin kote m. E m pap ba w manti, m gen yon tas kafe anmè m pral bay misye la. Paske fò m ba Don Aybi yon leson. Fò Don Aybi aprann rèspèkte moun. Don Aybi ap kite trèt pou lavi. Trésor tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje. Ba misye la nou gen randevou la. Paske lèm rele misye m pa jwenn li. Li kite yon mesaj pou li, li tande mesaj la. Apre li fin tande mesaj la misye tèlman kontan, li rapid li fèm repons toujou. Aktyèlman la m gen randevou avèl li gen pou l al kote m apèl la. E m pa kache di w se dènye moun Don Aybi ap trèt nan lavi l. Dènye moun lap fon seri de bagay. Paske m te ka mouri. M pa t ap janm konn kòman m fè mouri. Men sa sèlman m ka di. Si m a gen kòmantè kounye a, l ap vin moute mal sou mwen. Ayayay! E m konnen farin nan pap pa vin nan menm chak. Bagay la rele negosyasyon, chita pale l ye. Se vre gen yon bagay k fèt. Tout moun nan zòn nan konnen ke Ti Lanbè se pitit mwen. Pitit Mano Gwo Mòtè mouri mal, se vre. M konnen sa fè m mal, sa pa t dwe rive jiske la. Bagay la se chita pale li, pou nou konn kòman antèman an kapab fèt. Men mwen menm, m pa antò non, Seyè! M pa antò non! Ti Lanbè k lage m nan sa a la! Ti Lanbè k lage m nan bagay sa a, Seyè! Humm! Ayy! Eka Mwen te konn di e malfektè m ye kounya pitit mwen pwouve se yon malfektè m ye pou m pa tolere moun moute may sou mwen m ka moute yon moun ap ranse avèm moute m pa nan tenten a mwen ou konprann men kounya la tyanbe pwouve li pran pitit moun yo tiyeyy ou pa konn fè moun ou konprann a tyanbe ou mele tyanbe chè banm fon jan banm fon jan. Men pa bliye ti dezòd, ou menm ou deja gon stati. Pal sal li poutèt Donaiby. Èske ou konprann sam diw la? Tout moun deja konnen ti dezòd kòm yon papa bon kè. Men, sèlman Donaiby paka paka koz ou menm ou chanje, moun ou te ye a ou vin ou vin tounen yon bèt sovaj akoz de li menm. swete ye nan lavi paske tout moun sa yo gen klas pa yo ou konprann. Antouka Nadia pandan map pale avèw la jiska prezan m poko konnen kisa m pral fè e se pase m te pase la paske m te bèzwen konnen si misye toujou pase la si bò tchèk paske trèt sa yo fòk ou trè veyatif avèl fòk ou anpil prida avèl antouka m prale lèm rive la poum di misye m lakay la poul vin kotem e. Ou wè ti dezod al fè donald di yon bagay mal la pou ti dezod al gen prizon heyy. Epa ti sa nou te swete non men si tout fwa nenpot sak ta rive donald pi se li tap chèche ke ti dezod regle sa avek donald pi byen ke sa fèm mal anpil men hum li chaje. Gen bagay. Ki mande yon pakèt imajinasyon. Uhmm. E gen bagay tou se li menm ki pou fè w aprann yon pakèt lòt bagay nan lavi. Men monchè m sezi. Atò pou ti Anòl di m ke l pa konprann sa ke manbo a di a. Bon m p ap di manbo, bon m di dyab la. Pou yon nèg gen kè, pou al ka yon dyab, pou dyab la fè w konnen ke, pou peye l, se yon ti poul pou ba li, epi pou nèg la di m ke l pa konprann sa. Hein? Alò sa k fè m mal nan dosye sa, sa fè m mal pou ti anfan yo. Pakèt bèl timoun. ki kapab itil demen si Dye vle. Yo kapab yon pakèt bagay nan lavi. Epi pou san konsyans lan mete l tankou yon inosan e kòmsi l pa konprann sa ke dyab la di a. Epi youn nan grenn bagay ki fè m mal se lè misye di olye Se li menm pito se timoun yo. Oh! Ki kè papa sa genyen mesye? Hein! Misye son nèg ki gon kè demon! M pa kwè misye gen motè moun sou li non. Hein! Madan gwo motè! Kote w prale? Wap pati bon gen lanmò wap pati. What kote w prale wap pati a kote w prale epi w di mwen kote w prale. Bon m te gen lanmò epi m te epi se konsa sa pase kot Bondye te ye lè m te lè pitit mwen an tap mouri a. Kot Bondye te ye? Tann mwen. Lè w kouri epi w kote w prale. Bondye w di m nan wi. Kot Bondye te ye? Anben kote lwa yo te ye tou menm? Kote lwa yo te ye tou? Ki kote wap vin pale? An kote lwa yo te ye tou? Oh. Mesye. Kòman ou fè renmen fouwe bouch ou nan vide ou vin vin konsa? Ou chanje? Ou menm ki sa moun mè. Men ou menm kòpè ou a goch. Ou a goch. Ou gen gwosè gwosè ka sa a pou m vin ap pale avè ou se konsa ou konn mwen? Ki ka m gen? Yon timoun pran 9 mwa nan vant yon manman. Epi manman sa gade pou l wè timoun sa tonbe sibitman e jan malfektè sa kanpe la a li kapab fè l. Mph. E m pako wè ki fòm m ta fè Nadia konn bagay sa. Titi manmi twò bon moun. Pou fason ke l pran ka m, li pran swen m. M paka pran dezyon m ap gad bagay sa. M pako gen timoun non. Men. Sa fè mal e m konnen doulè yon manman. Epi sa li atire atansyon m. Li fè m santi misye pa nèg pou m kontinye fonksyone avè l. Pase si yon nèg gen kè pou l manje pwòp timoun ki sot nan zantray li, alevwa pou yon zanmi. Nèg sa te ka manje menm manman l ki fè l la tou. Map pran lòt direksyon a misye. Kòm M pral kot patwon, kòm mwen a patwon gen yon pakèt tan nou pa fè dyalòg, malgre ke son lòt dosye ke m pral jere. Menm patwon ti dezòd, m te sipoze fè, m ta sipoze fè konn bagay sa. Men pa kont, ti dezòd pa konnen ke m konn pale avèk misye. Non. Pase ti dezòd pa konnen mwen a misye gon oken relasyon. E menm ti manmi ankò. Li pa konnen ke m konn pale avèk misye. Kòman m pral fè pou m ta epanye lavi zanfan sa yo? Hein? Bèl timoun sa yo mesye! Kisa m pral fè? Men kanmenm, m ap itilize yon trik. M ap fè tout sa m ka fè pou timoun yo pa pase mal. Mph. Epi s on nèg tou. M ta sipoze mete deyò nan lakou lakay mwen tankou se chen. Misye pa bay, misye pa bay fòm pou yon nèg fonksyone avè l. Mph. E sa k fè pafwa ou konn jwenn yon moun nan yon soufrans, w ap eseye wè kòman w te kapab ede l. Paske w pa t konn koz la, menm si w te konn koz lan petèt, Ou te gen dwa mande mal, ou te gen dwa mande pou nèg sa sibi pèn yon lòt fòm. Men konsyans mwen al repwoche m, al touche m, al ranmase yon nèg konsa, met anba vant mwen. Men de tout fason, fò m gad kòman m ka sove lavi anfan sa yo. Ok. Nan lavi yo di bondye konn padone wi. Gade tout sakrifis nou fè lè ti nounm nan ranmase pit la nan raje al mennen lakay la. M fè tout sakrifis pou l viv byen. Konprann sa m di w la? Men konnya gad kijan l al pran lanmò li. Bon wap mesye! Alo. Alo. Oh kman e lana. M pa pi mal non papa e ou menm. Mesi e Nadia. Pandan w rele m nan la a. M te tou gon bon nouvel pou ou wi pitit fi m. Se vre ebyen di m non. Ah enben ou pa konnen ti bout met atè wi pitit. M bal nimewo telefon ou e. Fanny! Wi papa mwen di w m gon moun kap vin wè w. Mwen ba li nimewo telefòn nan pou l kapab rele w pou l ka vin kote w nan bouk la pou l ka vin wè w. Fè tout fason pou w resevwa l byen pou mwen. Ou gon moun kap vin e men ki moun sa a? Ah! Yon moun papa, yon moun, e mwen kwè lè l vini kote w, l ap ba w plis eksplikasyon, epi jan l ap pale avèk ou a tou w ap gentan konprann. O, lè moun nan vini la esplike w e, non Nadya m. Se w pou di m ki moun moun nan ye, e kisa moun nan ap vin fè Nadya. A, papa, m di w pa bezwen fatige w, lè moun nan vini l ap pale avè w papa. Non, pa t kesyon, pa t kesyon. O, konsa menm pitit? Non monchè, Wap dim e e e ki moun kap vin kote wen an epi mwen menm map konnen kisa kisa poum fè. Ebyen papa moun nan se yon moun ki soti lotbò ok yon moun ki soti lotbò epi lap pase kote w la pou mwen bon avèdi moun li se yon dyaspora papa ok. Hein! Sa w vle di manzè resi retounen lan kay la? Sa vle di apre tout tan sa manzè fè deyò li resi retounen lan kay la? Ou nan li vle pou pran l ankò? Ah monchè ti pyè menn pa fè bagay konsa menn pran manzè non monchè ou pa fou ou pa anraje menn yo fanm konsa menn yo pa sipoze sou moun mwen menm ou konnen madanm mwen te kitem konn tout bagay madanm mwen se paske m pat gen travay ki fè l te kitem men madanm ou menm imajine w gen de bagay m pa ka di baz. Non monchè pa fè erè sa menn pran non monchè a yo konsèy map baw menn wap jwenn wap jwenn yon pi bon moun menn bon tibyè bon ou konn bagay yo la menn pou mwen menm menn mte oblije demenaje menn paske mpat ka rete nan zòn nan ankò menn paske ou konnen madanm mwen te mete tout afèm deyò. M pat gen kote m te ale So nan yon lòt zòn nou ye la map degaje men nou konnen Bagay yo ap mache ase byen menn. Manmi! Manmi an pa wè non Manmi! Sa tris wi menn pou yon granmoun konsa sot fè makèt li pa gen yon moun ki akonpanye l tout makèt lap tonbe li pa menm konnen non li ta sipoze gen yon moun ki akonpanye l ah wish grann mwen te la map bay grann mwen tout afeksyon l merite kèm fèm mal pou granmoun lan an. Pou tribilasyon m pase isi nan sendomeng akoz de ti anol ou menm ankò papa vire tounen ou konn ap pale m pou ti anol ah papa humm pitit sa wap pale a la papa m pèdi pitit la wi wi papa m pèdi pitit la e menm lè m ta fou m ta anraje papa m patap janm al fè pitit pou ti anol ankò. Woy papa m pa vle w kriye papa m pa vle w kriye e de tout fason papa moun nan ap vin kote w la fè tout fason pou byen resevwa l pou mwen tande papa. Enben pitit mwen pa gen pwoblèm cheri. Enbyen ok papa pa gen pwoblèm non e de tout fason si pa gen mwayen papa map fè tout fason m kapab pou m voun ti bagay pou ou lè moun nan vin kote nou pou nou ka ofri l Eske w wè? Ou tande? Nonm yo bay pou ti Anòl la ki gen pitit la nan bouk la, kat pitit sou bra l. Bon 3, men l pèdi lòt la. Se bon, ki sa m fè m ap peye Jezi? Ki sa m fè? M gon timoun konsa, on ti bebe konsa, men si l pèdi. Dosye ti Anol sa ki lè lap fini pou mwen. A chak fwa m nan yon enpas pou m pa pale de ti Anol, m toujou jwenn yon moun oubyen yon bagay menm ki pou vin fè m site non ti Anol. E sak fè yo toujou di, manman pitit a papa pitit pa janm kite a. Hum se kounya map aprann sa, men ti Anol pa tap vle l. Se sak te lan may li ki fè wè lap mache fè m tout sal tap fè yo, Nan an li menm manman pitit a papa pitit pa janm kite lap fè tout voksal li aprè sal konnen mwen menm m ta pral toujou rete nan fouk li ebyen mwen menm sa m ta ye la yon ti sina m ta ye la m konn sa map fè wi m konn sa map fè. Antouka Bondye sèl ki konnen. Nèg yo bay pou ti anòl la sak fè lap maltrete pitit mwen yo konsa e paskel konn de levanjil mwen ye a wi e paskel konn de levanjil mwen ye a. Enben ok, m pap bay pwoblèm non, m konn sa m ap fè pou li. Wè, m pa ka al kay Bòkò pou misye, m pa ka al kay Divinò pou li. Men sa m ap fè pou li, wè, m ap refere li kèk sòm nan mounda l pou m wè si m pap jwenn jistis mwen avèk nonm yo bay pou Ti Anòl la. Pase mwen menm, se pitit Bondye m ye, se priyè m konn priye, m ap priye pou misye. Pa gen pwoblèm. Tout foto m fè adje yo, m pral kòmanse pibliye tout. Lè konsa tout moun ap wè ke mwen menm ansanm avèk Ti Anòl pa gen lyen ankò, tout moun ap fè bak sou mwen. Lè yo wè m kounye a, yo pap vin pale m de Ti Anòl. M pral pibliye tout foto mwen m adje yo. Paske istwa sa li lè pou l fini pou mwen menm. E se pa sa m te vle. Sa fè nan lavi yon moun, ou pa ka fin di jamè. Pa genyen ki ta di jounen jodi a, m t ap enplike nan yon ben de san konsa menm. Men pafwa se aksyon an, se jan sa prezante a ki pèmèt yon pakèt erè ka fèt nan lavi yon moun menm. Se pa mwen men pito se antouwaj mwen menm. Ou kwè m ka pèdi pitit mwen vre menm? Ou kwè sa menm? M pa konnen si bagay la t ap konplike konsa. M panse bay yon moun se yon bagay ki si senp. Detwi lavi yon moun se yon bagay ki si senp. Epoutan gen yon konplikasyon ladan l. Li gen yon bagay ki vle di revanj dèyè l. E kounya m imajine ke dyab la li pa janm bay vre. L ap rale w, li ba w ti siwo l fè w dous, epi demen simen l mete w nan yon kondisyon kote menm ou pa konn kisa pou w chwazi. Kounya pwòp pitit mwen m pral bay. E tandike m te wè se pase Kenya, se yon bagay ki ta parèt izi pou mwen. Men jounen jodi an, menm pitit mwen antre nan sitiyasyon an. Gad kijan Madan enplike fanmi m nan yon bagay ke m pat menm panse. Shit! Gad yon erè m fè nan lavi m mesye. Gad yon erè m fè nan lavi m. Erè sa lap koute m chè. Lap koute m chè. M te ka dakò m pèdi vi m vre. Patwon, m pa konnen ki mo pou m ta itilize pou m ta di w mèsi patwon. Apèl sa w ban mwen an se mwen k pou di w kisa apèl sa vle di. M santi patwon, se yon tè sèch ki t ap tann lapli tonbe. Lè m resevwa apèl ou patwon m di waw. M pa konn sa k pale nan kè patwon m ki fè patwon m rive panse avè m. Patron mèsi. Mèsi patron. Apre sa kòman sa ye menm grandon? E bon, tout bagay anfòm Don IB. Men avan tou Don IB, fò m di w sa byen, ou konn pou kisa m rele w la pa vre? M pa ko konnen patron. Wi m konnen, ekskize m pou machin nan. Ebyen Don IB, e rezon k fè m rele w la, Paske pafra lè ke wap fonksyone avèk lòm e sitou sistèm pa nou an ki se nasyon pa nou an kapab di ayisyen e imedyatman ke ou pa fonksyone avèk yo ankò yo gen dwa panse yon pakèt bagay mal de ou menm ki gen dwa pa menm sa e poum byen di ou mwen menm Ou wè nan pozisyon ke m ye a, m te gen dwa chwazi pou m pa t fonksyon a moun, paske ke mwen gen avèk kisa pou m viv. M pa gen pwoblèm kòb, m pa gen pwoblèm kay, m pa gen pwoblèm oto, m pa gen pwoblèm kèlkeswa sa l te ka ye. Men, nan lavi, ou ka gen kantite lajan w ka genyen, men ou bezwen moun paske gen bagay ou bezwen lajan pa ka fèl pou ou gen dwa son moun ki kapab fèl pou ou sa vin pèmèt ke ou gen dwa pa fokyo nan yon moun men wap toujou bezwen moun e yon moun gen dwa pa vle fokyo nan avèw men gen yon lòt kap tann li ki bezwen li ke moun sa e byen donay bi mka konnen e mka wè tou. E mwen menm wap gade la wè w konn ap fè yon pakèt tranzaksyon pou mwen, m konn ap voye w pran kantite milyon pou mwen. Sa e cash pa tou an. Ebyen milyon sa yo Donaibi m konn ap voye w pran yo. S on seri de milyon legal paske m s on nèg ki pa janm fè anyen ilegal. Rezon m renmn k ap pale avè w la papa m Gen sèl mwen menm kòm on grenn pitit avan papa m te mouri. Papa m pa t gen ni de ni twa pitit. M gen frè, m gen sè. Yo tout aletranje. Tout ap viv lòtbò. Kote w ap gade komisaryè ki la Petyonvil la, se yon komisaryè k bati sou tè papa m. A vle di si m pa di w, ou p ap konnen. Ebyen jiskaprezan m gen chèk map touche chak mwa pou tè sa. Tè palè nasyonal la wap gade la k fèt la ankò se te tè papa m. Lè ke yo pa jwenn pozisyon pou konstwi palè sa alepòk li te fèt lan. Lè yo vin wè se nan tè sa fòk yo ta bati l. Yo rele papa m ofri papa m Kantite milyon papa m pa t asèpte paske sa yo pa t enterese l. Papa m pa t enterese ak kòb sa yo, rezon papa m te gentan fin gen kòb li pou l viv deja. Alafen, lè twòp pale, anpil moun ap rele, pale, papa m vin fè yo kado tè sa. Kisa w oblije esplike m tout bagay sa yo patwon? Ebyen Donaibi, se la m ap vin avè w. E si m pèdi youn nan timoun yo, petèt se mwen k aba yon bagay ki pou antere yo. Shit Bondye, se pa fòt mwen, m te oblije. Men se yon oblije ki kokle nan gòje m jounen jodi a. M fout santi m vle regrèt tèt mwen men. Paske desizyon an. Se yon desizyon m te pran pou tèt mwen, pou m te fè tèt mwen plezi. Men jounen jodi an, anpil moun pral peye konsekans desizyon sa a. Plan se te plan pa m sèl, men kounye a gen valè moun m enplike nan yon plan ke yo menm yo pa menm atenn menm. Poukisa lavi konplike konsa? Poukisa oblije gen tout bagay sa yo? Poukisa tout toumant sa yo? Poukisa yon moun vin viv? Poukisa? Pou toumante? Pou pwoblèm? Pou w louwe Jezi oubyen ou louwe Satan? Se pou sa n vin viv? Waww! Waww! Waw Pa gen moun kap ka konprann mwen Paske sa m santi a se mwen ki te santi l Sak tap fè m mal la se mwen li tap fè mal Pase Kenya boule anpil lajan m pou granmesi Kote m kite pwòp madanm m ap soufri Pou m pote bonè bay Kenya E bonè sa vin kole nan gòje m E se li vrèman ki mete m nan tras sa ke m ye a la Ou kwè m pa pèdi lavi m yon jou menn? Kòman sa pral tounen pou mwen menn? Kòman menn? Kòman menn? Why? Why menn? I fight the life menn, you know what I'm saying menn? The life forget me menn! Why menn? I don't know why. Paske lòm wap gade la, lè ou tap fonksyonn avèk li, ou pa fonksyonn avèk li ankò, li kapab fè anpil dout de ou menm. E sitou, si l ta pale kenpòt bagay de ou menm, moun ou te konnen ou tap fonksyonn avèk moun sa, pa gen dlo pou lave w, paske yap konn moun nan konn tout anndan w. Rezon. Si ou ta gen yon dout de sou sa m posede, sou tranzaksyon, sou kòb m konn voye ou pran, ou retire sa nan tèt ou. Paske m s on nèg, depi lè m leve m ap viv, bagay ki rele mizè a m poko janm konnen l. Patwon. Imajine w, mwen menm sèlman, m gen 17 machin. M pa menm gen tan pou m monte machin sa yo. Men, E an pasan tou Don Aybi mwen gon bagay map mandew banm nouvèl ti Anòl la. Patron pou nèg sa ap mandem sam konn de ti Anòl patron menm nan dòmi non jem pa janm tonbe sou yon moun konsa patron. Don Aybi ou pa janm wè ti Anòl la vre? Menm kou jwèt patron. Don Aybi banm di w e alò gen de bagay avan w fè yo fòk ou reflechi yo epi tou m pa plase yon seri de jan pozisyon yon seri de bò pou m fè yon seri de bagay men tou dènyeman Lè ou t avèk ti Anòl sou plas la, lè nou t ap pran plezi nou, gwo kout ri t ap kase a, m te wè w Donay byen. Yeah! Mwen menm, patwon? Wi, Donay Bi. Ki rad ki te sou nou, patwon? Se ou menm, Donay Bi. Patwon, pe, gen kèk rèv ou t ap fè non, patwon? Non, pa gen sa pyès, Donay Bi. Mwen menm. Afè rèv la, pa gen sa pyès. Men, jodi a m rele w pou m fè w konn sa byen. Lè m te rele w la, se pa pske ke. m te bezwen wè w pou m te ka fè ti pale sa ki t ap vrèman enpòtan. E, epitou m vle fè w konnen jodi a tou ke machin ke w te genyen nan Mont Ladonaibi, e, machin sa a menn anpil bagay ke m p ap ka remèt ou machin sa a. Men, ou fè anpil tan ap fonksyone avèk mwen. Ou fè anpil tranzaksyon pou mwen. Ou rann mwen anpil sèvis. M pa ka kite w ale konsa. Menm son bagay fòk mwen ta lage nan menw pou fonksyone pou kapab viv depi w konn sa wap fè alò Donay pi jounen jodi a Donay pi wè sa. Kèm ap kase pip pip pip. Janm konnen papam son moun ki pale lèd li ye ou kwè papam al fèm wont la letènèl humm de tout fason map ret tann paske m te pale avèl m pale avèl deja m dil pou yo byen resevwa Jay pou mwen map ret tann li pou mwen. Patron, avan tou m remèsye ou patron. E se kounya. Kep admèt ki tip de moun ke ou ye patron. Ou son blan gason. Ou son moun ke m pat janm panse. Patron, m pa premye moun kap trayi moun. M pa premye moun kap trèt moun. M pa premye moun k ap bay moun kou nan do. Men jodi a patwon, m se premye moun k ap pran konsyans e m se premye moun k ap korije. E m se premye moun k ap asime. E m se premye moun k ap rebese m pou m mande padon. Patwon m admèt ke m fè yon pakèt bagay ki pa bon. Patwon, ni de ti Anòl ke w pale m nan patwon te wè m vre patwon. E, non sèlman te wè m, e mwen a misye, nou pale tout sa w konnen ki konsène m. M pale w mal vre patwon. M di sa m pa ta dwe di de ou patwon. Men, m vrèman regrèt. Men, m vin wè se lavi, pafwa, nesesite, pafwa, mank de konpreyansyon, mank de konfyans, mank de rekonesans konn fè w fè yon bagay ke w pa t janm imajine patwon. Patwon an mande w padon. E, m vle w konprann mwen, m konnen se yon blan gason w ye. W ap eseye konprann mwen kanmenm patwon. Men non, m pa plase pou sa yo Don AB. Ou mèt pran kòb ou epi ale. Patwon mèsi. M vomye ke m kontinye soufri. Kòb sa a, m pap ka manyen l. Chak fwa m pral gad kòb sa a, ou di mwen si m pral fè yon bagay avè l, m pral. Konsa twòp bagay, m pral wè se pi gwo desepsyon ke l pral reprezante pou mwen. Paske m trayi w, kòman ke m pral santi m pandan yon moun ke m trayi, epi se ak pwòp afè l ke m pral gen nan men m pou m fonksyone patwon. Mèsi. Mèsi patwon. Mwen fè yon lòt tan kado l. Malgre m nan nesesite, men m pa wè ki vizaj. Mèsi patwon. Nash, e pa vle m pa vle mennen w Ayiti non. Ayiti gen yon ti pwoblèm. M ap etann pwoblèm nan rezoud epi lè sa m pral ansanm avèk ou tande. Wouy Nash ou piti toujou papa ou pap janm ka konprann menm si nou ta di ou pap konprann gon bagay ki rele gouvènman opozisyon ki an Ayiti pitit mwen se tèt chaje ou poko ka konprann men nap ret tann bagay yo amelyore mwen kwè Bondye ap fè yon jan pou Ayiti ou menm ak tout Bianca nou pral enjoy nou Ayiti. Men si yo pa di nou ki pwoblèm Ayiti genyen fò fò wè manman fò ale Ayiti avan. Najh map mennen w, ou mete trankil manmi ap mennen w tande, ou pa bezwen fatige w, byento pwoblèm nan gen pou l rezoud, map mennen ni ou menm ni Bianca nou pral nan lanmè, nou pral jwe, Ayiti gen bèl lanmè, wap kontan wè Ayiti tande, ou mèt rete trankil. Lè lè a rive manmi ap mennen nou ayiti ok. Menm jan w di a pwoblèm nan ap rezoud an Ayiti. Wouyy pwoblèm nan pap ka rezoud an sèl kou Nash pwoblèm nan pap ka rezoud an sèl kou se o fur a mesure yon ti bagay ap ranje yon ti bagay ap ranje lè sa Ayiti ap kalm epi map mennen w ale men pou kounye a gen dezòd Ayiti. Poukisa moun kap fè dezòd yo polis pa arete yo. Wouyy Nash. Genyen polis arete wi men moun kap fè dezòd yo tèlman anpil cheri si la polis la di yap arete yo pap gen kote pap gen kote pou yo mete yo wi m konnen gen anpil polis men gen anpil moun kap fè dezòd tou cheri gen plis polis pase moun m konnen m konnen ok ok la polis ap arete tout ok manmi polis gen gen gen machin. Gade! M fin, m fin, m fin, m fin tchake tè a nèt la. Non jiskaprezan, li poko ka vin nan jaden an pou l vin ede m fin tchake rès bout tè a. E pou tande travayè yo ye. Hein! Talè la, oh! Arebò m bezwen lajan wi. Are ba w peye m maten an. Bon ou pa fè ou pa fè maten, ou pa fè midi. Kounya ou pral di m pou m peye w aprè midi tou? Hehehehe. E sa k fè se nèg ki travay ki pou fè pitit. Se nèg ki travay ki pou fè pitit. Gade ti bebe a la. Wa rele pa ou. Kounya la si e pat yon ti lèt la m ta al achte pou li la. Lè lap ouvè bèk li an li foure yon bibon nan dyòl li la. Kounya m te mele la wi. M te mele menm dòmi m pa tap ka dòmi nan nwit. E m wè ti bout la gon enteresant nan kòl wi. Li pa vle bay pitit la tete non. Jenn fanm ou ye. Sa w gen ou pa vle bal tete a. Sa w gen ou pa vle bal tete. E timoun nan ka bwè? Hey! Mwen menm di sa. M di yon moun sa. M di yon moun sa. Se travay la tè m konn fè mwen menm, se travay la tè m ap toujou fè mwen menm. Konprann? M pa janm pa travay la tè. Bon e m panse ke pitit fi w Nadia a te pale avè w. Oh! An se ou? Wi se mwen. Salut. Mesye, koman w ye la menm? Enben nou la. Nou vin fè yon parèt, nou vin wè peyi a. Ah mon chè, m byen kontan wè w la. M byen kontan wè w. Sa se madanm mwen Ti-Bout. Wi, lè m rive lakay la, se li m te jwenn. Epi l di, Ou nan jaden an? Epi m di, Fò ke m wè avè w. Paske m pa ta ka vini ann Ayiti pou m pa vin wè w. Pou m vin konn fanmi an. A, se trè byen, se trè byen. Mesi! A, monchè, sa fè m plezi, sa fè m plezi. Men monchè, m gen yon ti koze m te vle fè avèk ou. Wi, wi. Eskize m wi, si w wè bon ti jan pale brèf avèk ou pase Nadia te gentan di m sa frè m. Nadia te rele w en, li t ap pale avè w en, li di w en ke li gen yon moun ki pou vin kote w en la a, bagay sa yo, moun nan se moun li. Men, sa m te twouve ki te dwòl nan listwa a, se paske m konnen Nadya, li genyen twa pitit avèk yon nèg, epi kounye a la a, li ta pral gen yon katriyèm, epi m tande Nadya vin di m konsa, li gen yon moun k ap vin kote m se mwen. Sa te yon ti jan etone wi, paske mwen menm, m konnen menm lè w tande l pa bon, l pa bon. Ti Anòl se papa pitit Nadia li ye nèt sa. Ou konprann? Se papa pitit li li ye. Menm lè son vaganbon, on vagabon malandren sal. Ou konprann? Men se papa pitit li li ye. Mwen menm, m pa ta janm dakò pou m gen pitit fi mwen, pou pitit fi mwen gen papa pitit li, epi kounya la a pou l ap vin prezante m, reprezante m on lòt moun. Sa te on ti jan. Etonnen wi m te pran mouda Nadya tou paske Nadya li menm li wè afè pal men mwen menm m wè bagay yo nan fason pam lèl dim son dyaspora ankò bon la bagay sa te vin plis banm pwoblèm m te panse anpil m te panse anpil men lè Nadya te vin di mwen ke li pa a Tiyanòl ankò. Konprann malandren sal sa li kitel lontan kounya la m te vin refè yon lòt refleksyon men mwen menm ou wè la patron fòm di w sa se kòmsa m sèvi e m oblije di w sa tou m pa nèg ki nan rans devan pitit bon ou konprann pitit se pitit wi pase mwen menm m pap dakò pou yon jenn gason pou avèk pitit mwen. Epi pou pral vin fè pitit mwen pase mizè. Oubyen pou pral fè yon seri de bagay, talè la a, ou tande pitit mwen mouri, oubyen pitit mwen bagay. Paske, lè Nadia di m konsa son dyaspora, e m konn abitid dyaspora yo, nèg yo konn gen madanm yo, yo gen pitit yo, yo marye. Ou konprann sa m di w la wi jènjan? Yo marye lòtbò. Epi, yo vin Ayiti la a, oubyen y a, y a, y a, y a, y a, kèlkeswa kote yo rankontre a pitit ou a, yo pran li, yo andyoze li, yo vin fè l damou, epi ou tande, madanm yo, oubyen, oubyen fanmi madanm yo talè la a dejwe pitit ou, oubyen tchwe pitit ou. Mwen menm, pou m evite bagay sa yo, m te prefere pou Nadya pase mizè ak ti Anòl toujou. Malgre ti Anòl se yon papa kaka li ye, se yon malandren sal, se yon san azil li ye, men malere rete malere, gran nèg ret gran nèg, pase malere pa janm gen ak gran nèg. Mami humm ayiti pa si si si gen gen coronavirus ayiti pa gen pa gen coronavirus. Humm m konnen m konnen ayiti pa gen NH. Eskize wi se pa yon desepsyon non ma fò pitit gason. Men mwen menm map di w kijan mwen menm mwen fonksyone. Pase ou ka imajine w ti Anòl la a ou wè ki ap fè Nadya tout bagay sa yo la. E paske ti Anòl te gentan gen 3 pitit wi a Nadya ki fè mwen menm m pa t annik gentan fini avèk ti Anòl 2. Men. Malgre lap fè tout sa, se papa timoun yo li ye. Ou konprann mwen? Se papa yo li ye, se sak fè m pa gentan, m pa gentan elimine ti Anòl, fè ti Anòl al chita yon kote monchè. Nou konprann? Pase li papa timoun yo, kounya la a, si m al fè ti Anòl yon bagay, se tankou se timoun yo mwen fè mal la. Malgre lap fè pitit mwen pase mizè, men m oblije reziye mwen avèk li, m pran li konsa. Men, ah monchè bagay la pa tap dous pou li non. Antouka, m byen kontan an wè w la a, monchè mwen menm m dous a ankò. Se gason m ye. E Nadia se tifi l ye, se pitit m. Fason m wè bagay yo mwen menm, se pa konsa Nadia wè yo. Eske w konprann? Bon, papi, mwen m konprann. Sensèman m konprann. E m wè si ke w pran pou w pale la a, ou pap janm ban m yon chans Son nèg raje! pou m di yon mo. Wi oo! Mwen menm, kwazman m avèk Nadia, lè m kwaze a Nadia, nou pale, nou vin byen, li esplike m tout bagay. Li te gen 3 timoun, e katriyèm timoun nan, li pa t menm konn si l te ansent, si l te gentan genyen l. Se vre? Lè vin konnen l genyen, lè sa nou gentan vin ansanm. E mwen menm, kòm gason, gen anpil nou, anpil moun te gen dwa pa pran, pa pran responsablite yo pou yo asepte sa. Pwal gon katriyèm pitit avèk yon dam, yon moun ou pa gen, ou pa avè l ankò. Bon sa pa t pwoblèm pou mwen paske lè m pale a Nadia, m wè Nadia se pa yon moun, se pa yon moun ki gaye nan lari a, se yon moun ki trè konsèvativ. Ou konprann sa m di w lan? Patwon, se pi bon pitit mwen wi. Bon. Pi bon pitit ou Enben mwen menm m ka di m se pi bon fanm ke m gen nan men m Tayana ou t ap pale ou te poze m kesyon si ke mwen gen madanm si m gen pitit M te marye m gen pitit men m pa gen madanm Aktyèlman la se Nadia k madanm mwen So mwen menm m ap vin Ayiti m di fò m vin konnen fanmi an Pase trè pwochènman la se Sendomeng pou ale pou ale. Ki rele fi a non ki pran pitit la. Ki fout li 4 pitit nan dèyè li. Menm lè youn mouri Bondye ede layoun men epa epa malere sa kounya k pou ta pral marye se bon poukisa adadja pat jwenn youn nèg konsa depi anvan. Wi frè aybo bagay yo se konsa wi. Frè aybo se lavi ki konsa. Bondye bay bondye pran. E destine a se aktyèlman la, se a lè sa pou m te kwaze avèk Nadia. An tou ka, mwen m regrèt, franchman, franchman m regrèt se pa ou ki te kwaze avèk Nadia. Ou wè kounye a w pale de maryaj, e ti Anèl li menm se manje lajan pitit la. Lè w bay pitit la regle yon bagay li pran kòb li. Depi Ayiti ti Anèl ap fè nou pase mizè. Pou jiskaske l al Sendomeng, kounye a la l pran pitit la ankò. Tèt chaje, an tou ka. Antouka m kontan rekonèt ou. Kijan w rele menm pitit gason? Se Dye. Se Dye? Wi. Non se pa Je papi, se Dye. Dye? Wi. Kòman pitit Bondye? Wi bon, ou ka di pitit Bondye. Dye? Pitit Bondye. Oh Dye, yo pran gwo non pitit gason m. Dye? Wi. Oh Dye, tankou Dye ki fè yo? Dye ki fè. Dye ki fè, Dye ki bay. Bon. Frè Arebo, ki son w pou di non mesye a non? Mesye w ap di yo pa youn nan yo non frè Arebo. Kijan l ye? Kijan l ye? Li di w Dye. Ou pa konn sa? Antouka pitit gason m kontan wè kounye a. Mwen menm tou m kontan anpil anpil vin rekonèt ou. Wè kote w rete a la, kote w rantre a. Si w pran la dousè fanmi sa a, franchman ou pap kite fanmi an. E m swete sa pou ou. Se mwen k pou ta di w. M pran la dousè. Antouka pitit gason m. Sa m pral fè pou ou la a? M pral mache nan zòn nan malgre zòn nan atriste gen yon vye istwa k pase nan zòn nan la a. Ok ok. A gen yon ti pitit la a gen yon jenn gason. Sak pase sak pase sak pase. Jenn gason an jenn gason an genbe l li kraze l ak kout bwa. Oh! Li tchwe pitit moun nan. Nan. Syèk nap viv la la. Bagay sa ap fèt nan bouk la? Wi nan bouk la bon premye fwa wi premye fwa premye fwa yon bagay konsa pase. Oh yo pa arete li? Oh m pa bon ou ka jwenn jenn gason sa a oh misye pa bon lontan antouka je pwè m tap m tap m tap m tap kawote te a la a bon ann fon ti mache ma moutre w ma moutre w kèk moun nan zòn nan ma moutre w oh mal mal keyi mango pou avèk.